Bonjou bonswa la fami RL prod è dan la kaz bon nou vin pale gwo pawòl wi la ebyen fòm di nou ke bagay la vrèman difisil men jistavan fòm pran letan poum salye tout moun ki toujou prezan nan live yo Fè yon maksimòm efò lè ou menm ou resevwa notifikasyon paske sa ariv pa twò souvan imedyatman ou jwenn yon notifikasyon ben ekoute fòk ou ale paske nan live la nou trè trè trè familye wi se la frè sè kouzen tonton matant nou tout nou pale nan live la. M ta toujou swete ke live yo ranfòse, live yo gen plis moun. M ap pran le swen pou m salye tout Ayisyen ki enpe partou a travè le mond e se parti pou votre emission! Gade jan nèg yo sadik! Hum! Tèt chaje! Gade kòman nèg yo ap rache yon sitwayen, bon, yo depatcha misye! Se pa ap rache paske nan videyo ke m jwenn nan, Ebyen se yon video kote ke yo depatcha misye. Ebyen men enfòmasyon an. Bon gen yon sitwayen li menm misye kite lakay li misye ale nan yon zòn fwontyè daprè enfòmasyon ke nou genyen twoup kap batay yo nèg yo ap batay anlè a puiske gon batay anlè a la ant gran ravin avèk ti bwa men misye li menm bon depi lanmò a dèyèw Ou pa gen lòt bagay wap fè ke al pran lanmò a. Misye kite twoup li a kanpe yon kote, misye al fè djentlemenn, genlè dèyè yon ti dam. Epi sak pase la a, nèg gran ravin yo menm tann kabann e se konsa yo pran misye. Yo pran misye, yo pran zam misye tou. Zam nan se yon T 65. Banm ba nou istwa. Toro sa rele Maridya. Alò n kapab di mari Dya tou. Ebyen, hum! Misye kite twoup li, li kite ekip li an, l al ede yon ti fanm bote nan zòn ki rele Toulon, ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. Jan m te di nou, nèg yo tou tann kabann lan pou misye, epi, se la a misye al pran lanmò a. Men ou menm si w ap fè yon kòmantè, w ap di tou senpleman ke, bon! Se galantri misye ki lakòz misye mouri paske ou pa ka an ekip epi ou kite ekip ou sou plas ou deplase ou al nan zòn var pou al ede ti fanm bote epi sa w tande a la lòbèy pete sou ou bon se jounen dimanch lan sa pase nan zòn sa ki rele toulon misye al parèt nan yon zòn limit nan yon fontyè nan yon var epi sa w tande a la nèg yo mete pou li. Mwen pral vini talè avèk kelke video. Video euh kote ke nèg yo ap pase misye nan betiz epi video kote ke gen yon solda izo ki li menm antre nan baz nèg yo bon misye ap kale postel tankou langaj nèg yo toujou di sè dènye tan misye ap pull up bon fòk nou di ke se pat vrèman yon batay ki te genyen paske le tip la li pa tonbe nan konba kò a kò nan konba arme se just yon kabann yo tann pou misye epi Pote boure, sa w tande a la a, nèg yo pran misye. Batay sa a se yon batay m ta kapab di chak jou moun ap tonbe. Se lè nou jwenn kèlke videyo nou rann nou kont kòman nèg yo sadik. Men gon bagay pou konprann se ke depi se nèg gran ravin li menm ki touye yon sòlda epi yo gen chans pou parèt bò kote sòlda sa a m p ap ba w manti rezo sosyo mele. Anpil foto ak videyo pral gaye sou rezo sosyo. Nou konnen, eeh, m gentan gen tèt fè mal la wi paske m imajine kòman telefòn mwen pral friz ak mesaj moun k ap mande pou kapab voye videyo sa yo ba yo. Maridia leve gwo jounen dimanch lan, li pa wè sa pou l fè, se al chache pran yon lanmò. E poukisa? Paske li montre ke li se yon nèg ki galan. Galantri a koute Maridya vrèman chè. Et maintenant on va lire les videos. Bagay yo rèd wi. Nan premye videyo a m ta kapab di sa se yon videyo ki dire 11 segond. Gen yon tèt ki atè a, cheve misye braid. Sa vle di cheve a bouklèt. Men. Sa map gade a Si w pa gen kè w pap ka gade l Kòm mwen menm Chak jou videyo sa yo ap vin jwenn mwen Bon m fini pa rann mwen kont bon Fòk mwen gade Men se pa ak tout kè map gade videyo a Paske se Humm ooh mon Dieu M gen enpresyon yo tchake tèt misye nèt Map gate yon vout tou Yo depatcha misye Eeyy. Epi misye tou tou nu. Sa se nan premye video a. Gen yon dezyèm video kote ke nèg yo ap pale nan video a, sa dure anviwon 13 segond e nou wè Mister Titerios baz Asansè ki li menm ap prezante T65 ki te nan men Maridya a. Mezanmi o, tèt chaje. Apre sa gen yon video ki dure 27 segond. La a nou wè Maridya tou tou nu. Epi, nèg yo ap pase kadav li an derizyon. 27 segond atravè sèt videyo e jan m ap gade la a mezanmi o, hum! Tèt chaje. Nèg yo maltrete nèg la, yo fè l pase mizè. Epi, se konsa videyo sa li menm, li kòmanse tounen an boucle sur les réseaux sociaux. Bon, genyen yon katriyèm videyo, sa dire anviwon. 10 segond bon la ou kapab wèl pi byen tankou jan moun yo di nou wè kòlòs tèt misye pa gen anyen ankò ki rete paske tou vid la ou wèl la byen epi nèg yo pran te 65 la yo mete sou li yap tounen kadav la an derizyon ebyen maridye al pèdi lavil misye se yon sòlda kris la li te nan yon abri nan la sajès ki anndan maniga. Ebyen nèg gran ravin yo fon pote boure yo pran misye nan zòn kote misye te ale a ki se toulon pou misye al fè djentlemen sila a donk se konsa yo rive mete men sou maridya. Ann tande kisa nèg yo ap di nan videyo yo paske videyo yo tèlman kriyèl nou pap ka lage yo sinon nap flou yo epi aprè nou menm nap retransmèt ou videyo sa yo jan ou vle li a. Yeah, yeah, Chris la. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ma pull up nan kat. Black Beto sou sol la, yo pral di se pa mwen. M postan ki nanm. Defa menm kon bliye m postan prestij. Ou kon kiyes Black Beto ay? Ti nèg a dread la. Prestige map bwè. Dèfwa m rete m bwè ki nanm. E m pap anime non. E si m plimen madanm ou, l ap mande m grèf. E m pap plimen l non. Li pral di m fè l kado ameriken. Ou mèt kite m la. C'est un combat de territoire, se yon konba ki ap jwe jiska la dernière goutte de sang. Yon konba kote ke nèg Gran Ravin depi w pase anba je nèg Ti Bwa, bal. Nèg Ti Bwa depi w pile teritwa Gran Ravin, bal. E menm zòn fwontalyè la m ta kapab di, sa yo rele var la, depi w mete pye la, bal. Donk, sè de kan la, se vrèman les clans du diable. Wi, nou rive nan yon moman kote ke menm sa k te konn ap pase antre Gran Ravin avèk baz Pilat la, nou ap reviv li la paske se, m ta kapab di yon espès de gè kote ke nèg ap montre. Kiyès ki pi pwisan? Men écoutez, il y a une stratégie développée par le camp de Christ là, quand les hommes de Christ là ont passé à l'action et tué quelques soldats rivaux, yo pa nan fè vidéo, yo, m ta kapab di, s on bagay stratégique. Men la a se tout autre chose paske nan yon premye tan, lè nèg yo pran anpil zòn kote ke sòlda Kris la yo te nan premye pote boure batay la, ou wè kantite vidéo ki te fèt, nèg avèk gwo bagay nan men yo, M-30, Nèg ap ekzibe zam yo. E a chak fwa nèg yo fon pote bouyi yo pran de twa sòlda, yo toujou fè videyo yo fè foto. Se la strateji m ta kapab di ki vize pou afebli ekip ki anfas la. Men sèl ti kesyon n ta kapab poze tèt nou, Matisan bloke, Fontamara bloke, men anlè a tou bloke paske batay la li ap fèt anlè tou. Donk ou konprann ke se twa zòm ki yo menm trè konsène par sèt batay. Mwen m panse ke nèg y ap rive yon lè menm yo menm y ap di tèt yo, a mesye nou goumen twòp nou touye twòp frè nou ann poze pou de bon fwa sa a p ap gen kou ba ankò p ap gen pote boure p ap gen nèg k ap trayi nèg paske jan m ap gade la a modèl foto sa yo modèl videyo sa yo a chak fwa yo pran yon sòlda pou se konsa y ap fè l humm franchman m pa bay yon nèg konsèy al kenbe zam nan men w pou w al batay a bagay yo grav. Humm antouka m rete disponib pou nou pou m kapab voye videyo yo pou nou epi nou menm na va ekri pou nou fè lesansyèl merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kès kon di a la prochèn.